Jodi an la a, lapolis ki mete dòmi nan zye nan yon sòlda lanmò san jou ki li menm ta fè konnen li Etazini, ki li menm ta fè konnen donk li sou tè Tonton Sam nan alòske Ameriken mete yon milyon dola sou tèt lanmò san jou pou nenpòt moun ki bay bon jan enfòmasyon pou yo mete misye anba kòd. Ebyen, videyo sa ki li menm choke anpil moun ki ta fè kwè èske lanmò san jou li menm ta Etazini vrèman alòske blan ap bouske misye. Tankou chen fou, epi l fò konnen li etazini antouka nèg isit gen pawòl nan bouch yo, tèt chaje. Epi medam e mesye operasyon sa ki li menm te genyen simo, te genyen CP, CPRP ki yo menm se 2 kò e nan pnh la ki te rann operasyon sa posib kote. Lapolis mete dòmi nan zye sòlda 400 mawozo sa poko nap pale la a, nou pa gen dwa wè nèg sa nan figi moun ankò paske lapolis mòtèlman blese misye nan latibonit medam e mesye nan zòn ti bwadòm komin gwo mòn 3 trafikan dwòg ki idantifye sou non Aldonè e Destin Emmanuel. E donk ak Vètilis, Selisya, lapolis ki yo menm mete e donk endividi sa yo anba kòd, yo jwenn nèg sa yo avèk yon Toyota e. Gwo bout sak dwòg, selon sa lapolis rapòte nan enfòmasyon yo, ebyen se te 23 gwo bout sak marigwana e sou yon pikòp Toyota wouj imatrikile TK. E te ki 15 an 9 81 eben yo menm ki tap pran depatman direksyon depatman. Nòdwès an medam e mesye ebyen lapolis ki yo menm jwenn e doke 23 bout sak marigwana sa yo ki yo menm evalye anviwon 22 milyon 600 68 goud Humm se yon pakèt lajan se yon pakèt lajan e donk 23 sak marigwana sa yo menm yo ta pral fè kòb antouka lapolis BLTS mete moun sa yo anba kòd nou pral envite w gen detay nan videyo sa medam e mesye ke nou pote pou ou la e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com pou sila yo ki nouvo ki poko abòne avèk nou se moman an menm pou w fè sa pandan wap gade videyo sa yon fason pou w ka toujou rete konekte. Ak nou e chak lè nou poste yon videyo e wap premye moun ki enfòme dabò e sitou envite yon fanmi ou zanmi ou fè menm bagay la avèk ou pou ka sipòte nou nap tounen rete konekte medam e mesye. Jedi 8 desanm 2022 a gen kowòdonatè platfòm politik Fonos la ki li menm se Josmon Jean li denonse enkapasite Ariel Henry nan tèt peyi Dayiti. Rosemond Jean fè konnen premye minis defakto a Ariel Henry pa gen kapasite pou l kapab mennen bak peyi Dayiti e lè l konsidere chak fwa Ariel Henry pran yon desizyon ebyen sitiyasyon peyi a vin pi mal pandan Rosemond Jean di li konstate sitiyasyon peyi a vin degradan. e kote ke apre ansasinay prezidan Jovenel Moïse ebyen an al koute deklarasyon Rosemond Jean ki li menm ki tap pale nan mikro laprès kote ke peyi a ou pa konnen eske moun ap viv oubyen moun pa viv kote ke nou konnen se bandi ki sanse okipe peyi a ebyen lapolis te wè si l te kapab depleye zòn lafito ebyen jodi a kote ke bandi yo menm yo e repran zòn nan se dife ke yap mete o nivo de materyèl ki genyen nan zòn. la fito. Ann al koute Rosemond Jean k t ap reyaji nan mikwo jounalis yo. Mesye Ariel Henry pa gen ni manda, ni kalite, ni stati òm deta pou ta di pou li ta pran de desizyon deta pou retire nou nan sitiyasyon difisil nou ye jodi a. Dabò, n ap pran yon senp egzanp. Mesye Ariel fè fè konsèy dè minis pou statye sou kesyon gaz. Li di l ap rezoud pwoblèm gaz. De fèt, minis komès reyini, tout moun reyini. Lè sa a, galon gaz la t ap vann 100 dola, gen kote li t ap vann 150. Apre konsèy dè minis lan, galon an soti de 150, li pase a 250, 350, 400 dola, rive jouska Jeremi li 600 dola apre desizyon konsèy dè minis Ariel te pran. Sa vle di, yo pa gen dimansyon, yo pa gen kapasite, pa gen pèsonn moun ki ka mete avèk yo pou di yo. Ou wè pwoblèm nan? Otomatikman, tout ponp ap bay gaz, moun ki te deja gen gaz nan men yo, yo oblije tou kenbe gaz la. Paske m pap ap jwenn gaz 250 goud nan ponp, epi m pral achte l 250 dola nan lari. Sa vle di, se t ap yon pwoblèm ki t ap rezoud pwòp tèt yo. Men, siwo libanè yo. ki etabli anndan peyi a avèk sipò, apui otorite ki nan pouvwa yo, sitiyasyon Tapate fò nou klè, nou gon batay ke nèg yo pa vle deklare ouvè men ke se alòske yo menm y ap mennen ladan l, se batay lit dekla sa. Se klè. Yo asasine Jovenel Moïse paske Jovenel Moïse soti an deyò, li se pitit yon malerèz ki fè efò, yo di, ebyen, etan done se rasism kap mennen, ebyen, ansanm de medya, laplipa nan yo ki patisipe nan demak pou konsolide rasism nan devwale a, yo, yo redwi Jovenel a sa yo rele. A on kabrit yo asasine l. Men mwen menm mwen te di nou as pandan tout mouvman sa tap fèt. Mwen te di yon bagay e m redi l ankò jodi a. Yo kontrenn nou tout pran lari pou nou fè asasine Jovenel Moïse ki senbolize yon boutèy. Depi otomatikman nou fin kraze boutèy la, moun ki la yo pa gen dimansyon, pa gen kapasite, pa gen kilti politik, pa gen matirite politik. Pou yo re ede nou ranmase zenglen an. Jodi a zenglen an nan seramik lan, popilasyon ap blese ladan l. Kisa zenglen an senbolize pou nou? Nivo kidnapin nan. Kisa zenglen an senbolize pou nou? Lavi chè a, ensekirite, enstabilite politik la. Se pa 2 peyi k ap goumen. Se pa la Repiblik Dominikèn ki anvayi Ayiti, konsèy sekirite reyini pou klase chak peyi sa yo nan wòl yo non. Konsèy sekirite, peyi ki pran desizyon, fè pwopozisyon konsèy sekirite bay konsèy sekirite a. Peyi ki pran rezolisyon, ki fè pwopozisyon de rezolisyon an, Lèzetazini. Etazini sa, li genyen lanmò san jou bò lakay li, Li di kidnape 17 ameriken. Rezolisyon an Lanmò 100 jou pa nan rezolisyon an kòm an tèt de lis. Vitelòm ki nan perimèt anbasad ameriken ki fè menm kòb viza yo pa ka fè. Non Vitelòm pa fin. Men non Babekyou se non Babekyou yo pran poukisa paske yo estime gen de bagay yo fè anndan peyi a yo pa janm jwenn Babekyou ladan l. Se yo k fè Babekyou vin gang. Hein? Paske Babekyou 14 an nan la polis. Li kèl anje deyò. 14 an nan la polis. Yo pran Babekyou yo voye l al mennen operasyon gran ravin kont ti lapli. Nan, nan, kòm gang. Pierre Esperance fon rapò li mande pou pann Babekyou. Jodi a konsèy sekirite a sèlman repwodui. Rapò Pierre Esperance lan kont Babekyou a wi. Se rapò a wi pa gen anyen ankò non se rapò a wi. Se pou m di nou jodi a Nasyon Zini rantre nan demach avèk le Core Group pou mete nou ajenou. Paske fò moun konprann sa k gen la se dezòd li ye. Pwoblèm ki la se dezòd li ye. Si Lèzetazini, Lafrans, Lekanada t ap bay soutyen pou ke nou gen stabilite, lapè ak sekirite anndan peyi a, yo t ap bay mwayen, minisyon nan sa yo rele èd koperasyon militè, yo t ap ranfòse lame nou gen la a, yo t ap gade sa l pa genyen, sa l genyen pou yo ranfòse l, yo t ap netwaye polis lan, yo t ap ranfòse lapolis, epi. Yo t ap pèmèt ke lapolis gen sa yo rele avèk lame, yo t ap kreye sa yo rele eta dijans de sekirite, yo t ap retabli lotorite de leta, yo t ap retabli lapè. Men demach yo, se mennen peyi a nan okipasyon, paske sèl okipasyon ki kapab fè peyi a bliye Jovenel Moïse. Paske yo te fè la Desalin. 40 an ou pa ka pale Desalin, Baben do pou Jovenel Moïse. Men yo pa bliye ke moman an pa menm. Ebyen, an se sans, nou fini pou nou mande fanm ak gason kap goumen la. Mesye Ariel Henry pa prale. Si nou pa pran desizyon pou l ale. Si se senp manifestasyon. Baz 47, baz 42, Dèlma, non. Gen de aksyon nou pa ka vle al nan syèl epi nou pè mouri. Fòk aksyon yo bokou pi fèm. M pa k ap manifeste, m mande jodi a pou Nasyonzini mete avèk gouvènman ayisyen fèmen lekòl pou 4 milyon timoun pa al lekòl epi w bezwen m mande w pran lari, ou bezwen m peye w pou w pran lari pou w manifeste pou avni pitit ou. Jodi a moun ki pral goumen la a, ou pral goumen pou lavi ou reprann nan peyi a, pou pèmèt pitit ou al lekòl. Paske kote yo ka ba w yon kalòt ou ale, men yo pa kab bay pitit ou yon kalòt oubyen dwè ou ale. Sa vle di jodi a lekòl pa ka fèmen. Pou 4 milyon timoun fèmen anndan yon kay, n ap detwi 4 milyon timoun. Se pou nou di blan an, non nou pa aksepte e pran moutre blan an ke nou pa aksepte paske tout sipò oligak kowonpi, restavèk, tchoul ki antoure Ariel Henry yo, se paske yo gen apui 3 peyi sa yo, Lafrans, Le Kanada, Lèzetazini e Le Core Group ki fè Ariel santi l konfòtab. Paske Ariel Henry se yon sikopat. Ariel Henry se yon reyekanasyon Doktè Mengele. Li pa gen san, li pa moun. Se yon nèg ki dezimanize. Li pa gen sansibilite, li pa imen. Fòk se pouse, se swa nou leve l pou nou retire l nan wout la, paske l pa gen vi nan li. Ou pa ka di l retire kò l, li pa prale. E la ankò nou lanse yon vibrant apèl. Pa gen lame, pa gen lapolis. Si te gen lame a lapolis, yo ta fè ba nou kout men menm jan a Mali, menm jan avèk Boukina Faso. Ta gon, yo ta pote yon konkou. Men pa gen moun ki pou pote pèp la konkou, enben se pèp la ki pou pran responsablite pou nou bay manifestasyon de lòt fòm ki vize nèg ki nan pouvwa yo. E pa ti bagay malere, klas, non! Men lèm gade tou de nou achte avèk lajan e blende sa pou wè mali e wè larisi fè mali kado a se 2 bagay diferan kisa ou konn sa vle di. Ok sa poun konprann lè ou pale blende ou wè ki nan men mali sòlda malyen yo Se de se de materyèl militè. Se nan men lame li ye. La polis pa gen kapasite pou l manyevre cha ou wè ki nan men solda malyen yo. Fòmasyon militè a fòmasyon polis se de bagay diferan. La polis pa la pou mennen fòm de operasyon wè yo bay la polis mennen la. Lapolis se nòmal li gen machin de pwoteksyon paske se yon kò sivil li ye. Li la pou sèvi pou chèche deli, ou la? Lapolis la pou chèche kontravansyon, deli, krim. Kan bagay la depase se lame ki vin an ranfòseman. Nou nan sitiyasyon dipokrizi. Nou tout nèt ke se laprès nou tout se ipokrizi n ap peye. Nou refize aklame lame a epi nap tann sekirite. Pa gen sekirite anndan lè deyò pa sekirize. Lè w pral nan Repiblik Dominikèn, de Malpas rive jouska Barahona, jouska kapital, ou genyen tchèk prent yo tout se lame k fè l. Ou gen 23 tchèk de prent se lame l ye, se pa lapolis. Kounye a lè w rive nan kapital, lapolis pran chaj. Sa vle di ou safe. Lapolis ka jere sa. Ou ka fè deli, ou ka fè, ou ka fè deli, ou ka fè ti krim. Men peyi, se lame k sekirize sa. Sa vle di, zouti Kanada voye ba ou a, li voye zouti ki apropriye a lapolis paske ou di se pou lapolis. Si w te bezwen lame, nou t ap fè pwomosyon, nou t ap desann nan lari a, nou aklame lame a. Nou di se lame nou vle. E n mande lame a pran responsablite l. Blan pa vle lame, w pa vle lame. Men w ap mande sekirite. Kòman w konprann yon nèg avèk M4, M60, M sesi, M sela, epi w pran polisye gen 3 Menm lè w wè polisye a mete gwo kagoul, se mannigèt bouzen wi, padon, eskize, eskize, eskize. Li pa pran fòmasyon pou sa l ap fè a. E se sa k fè w ap wè chak fwa bandi an desann, w ap wè repons yo pa pwoposyonèl. Paske l pa gen fòmasyon pou l reponn o aso bandi an. Paske gen de bandi k la, gen de gang wè k la a. Yo gen sòlda kolonbyen k antre la a, mèsenè kolonbyen k ap antrene yo wi. Ti Lapli te gen, Izo te gen sòlda kolonbyen, nèg mèsenè kolonbyen k antrene l. Nan Kwadèboukè, mwen m.